Bonjour, bonsoir tout moun, nou kontan rejwenn nou pou nou pataje avèw yon nouvèl emisyon sou chanèl pa ou la. Bon mezanmi nou te retounen kay sè Françoise, granmoun sa nap gade la ki gen 127 lanne. Sa fè deja 6 mwa depi nou te fon vizit kay tant Françoise jan tout moun nan zòn nan relel nan lokalite Danfou komin Limonad. Nou ka sonje, sa gen si mwa jan nou di l, jan sa te dominen aktyalite a kote kire pawas Limonad la, li menm li te deplase kote li te rann omaj ak granmoun sa, nou kapab di ki se dwayèn komin Limonad la, paske jiska prezan yo poko retwouve yon lòt moun ki gen plis laj pase sè Franswaz. Ebyen granmoun sa, si mwa deja nou te vizite l kote anpil zanmi, te pale ak nou, genyen ki te voye sipò yo pou pèmèt granmoun Françoise jwenn swen kote l ye a. Enben jodi a nou te pase, ekip Haïti Diversité a te pase nan nivo Danfou, nou pral pèmèt ou kanmenm swiv yon ti bout nan vizit sila a nou te fè kay tant Françoise malgre laj ki anpare li fè efò kanmenm li sòti anndan kay la l rive nan lakou a e selon deklarasyon moun k ap viv ansanm avèk li li menm kèk fwa fè manje l. Men, vi ke nou te aprann Tante Françoise te malad, li te fè kèk jou lopital, enben nou te fè yon pase wè Tante Françoise. Nou pral pèmèt ou kanmenm tande Tante Françoise, byenke pawòl li yo, li yon moun ki tande di, men nou pral pèmèt ou tande an kèlke mo Li menm k ap rakonte kòman eta sante li ye e tousuit apre w ap kapab koute yon ti jèn demwazèl ki nan lakou a ki leve nan men l e li menm tou ki t ap reponn kèk kesyon nou. Rete konekte chanèl pa w la, pa bliye sipòte travay la, pa bliye abone, like, pataje videyo nou yo e ou menm ki ta renmen sipòte Tante Françoise jan nou te fè l premye fwa a, ou kapab rantre an kontak avèk nou. Nou remèsye Wisly. Vizyon an aksyon li menm ki te pote tout sipò l bay granmoun sila, tant Françoise ki gen 127 lanne k ap viv nan lokalite Danfour nan komin Limonad. Rete konekte nou pa bliye abone, like, pataje videyo nou yo. A trè byento, babay tout moun kòm toujou. Bonjour. Manman cheri koman w ye? Nou byen. Jwèt sa ta bon non. A m wè sa. M poko ka wè m ye pou di ki sa se kè. Fon ti avanse pou al chita. Kounye a li maladi a ret vle voye maytoze. Nou tande w te lopital. Nou pase wè w tant Françoise. Nadou. Wi nou tande w te lopital donk nou pase wè ou sa gen 6 mwa depi nou te vin lakay ou donk ekip la deplase nou vin wè ou tante Françoise aprè w sòti lopital la kòman w santi w kounya? Tante Françoise Koman w ye grann? Nou gen lontan nou pa wè, nou fon pase wè ou? Koman santre a ye grann? Mesi Amando koman w ye tan swa ju di w komi te tande w te malad Mesye a i di te tande w te malad i vin pase we koman w ye. Sa k chita anwo moto a? Sa ki chita anwo moto a? Bay yo pou ou a Meli. Se li k te voye ti gason sa a pote yo pou ou. Konnye i tande ou te malad, i di fò i vini pou i wè kòman ou ye. Meli, Mesye a, w a pale ak li. M toujou, m toujou malad. Konnye a li se jou a ki prepare pou m mouri. Travay pwa menm manje m pa ka manje. Ti Lanlande voye manje pou mwen m pa ka manje l. Li vin tache la, la anba kè a. Li tache l pou l tiye m. Mabou. Pou ede l kiyès moun ki pran swen l ki responsab li? Nou menm. Ok nou menm fanmi l nou ye oubyen? Non nou jis vwazinaj epi nou te grann mwen te rekonèt li depi lontan. Kounye a e kiyès ki ba l kòb ki pran swen l èske gen moun ki vizite l pou sa oubyen ki fanmi l genyen? Wi gen moun ki konn voye pou li. Li gen moun ki okipe l nòmalman. Nou pa koutwazi nou konn vin verifye y dèfwa y konn fè nou fache tou men nou toujou nou pa okipe y paske y kòmanse laj la kòmanse antre y kòmanse on ti jan lespri a kòmanse on ti jan bwouye y gen moun ki okipe y paske moun nan ki lòt bò a y konn voye kòb pou li wi y konn voye kòb pou li epi gen yon moun ki la spesyalman pou resevwa y pote y pou nou. Epi nou menm nou pa bay tout, nou pa bay tout, nou bay, dèfwa nou konn bay 50 dola, 500 goud, jistika peyi pa di yo voye pou li, nou pa bay ladan. Ok. Men ou di l fè manje, li fè travay lakay li pou l? Wi. Ok. Men l sòti? Wi, l sòti. Li janbe la ri. Ok, ok, ok. Men nou aprann li te malad, sa? Wi. Ok. Li t al lopital avè l, li te etène? Non. Kisa l te genyen menm?